Setyèm jounen vizit nou nan kad odit kolektif Asosyasyon Ayiti Nou Vle a sou 16 lise kot kòb Petwokaribe a te depanse, mennen nou nan lise Pilat kote yon pati nan twati a ale depi sou siklòn Matthew, kote wout ki mennen nan lise a pa bon ditou, kote malgre lise a se yon referans nan zòn nan daprè direktè l, Leta sanble bliye yo. Odit kolektif sou lise yo kontinye travay nou te fè nan odit kolektif Ilavach la. Pandan 11 jou, ekip teren odit kolektif Anva te deplase ale Answouj, Balenbe, Kapotiy, Karakòl, Tyakakavahal, Chantal, Ench, Mirebalais, Mòtòganize, Pilat, Pòmògo, Ranki, Ròchabato, Sodo, Savanèt ak Tomond nan lide pou konprann enpak reyèl li sekite finanse ak lajan Petrocaribe a te genyen sou moun nan kominote yo. Setyèm jou a, nou fè yon lise, Lise Pilat la, men pi gwo anje a se te jwenn otorizasyon direktè depatmantal Nò a, Curtis Emma, avan l te twò ta. Depi 8 è nan maten ekip la ap tann nan lakou direksyon edikasyon depatmantal Nò a. A 9 è, nou rele direktè depatmantal la. Aprè yon bon ti tan pale, li dakò resevwa nou a 11 è. A 11 è tapan nou antre nan biwo l pou n eksplike l rezon nou vle ale nan lise Pilat la. Li rele yon enspektè pou anonse direktè lise a n ap rive nan lise Pilat la pou yon dokimantè. Nou kite Okap a 11 è 20. Malgre nou kouri pou n pa rive twò ta, wout pa bon nou rive Pilat vè dezè nan aprèmidi. Pi gwo anje a se te jwenn direktè lise Pilat la Louis Henri Claude. Nou fè yon ti tan ap tann pandan gadyen lise a nan maten, Israël Edouard al chache direktè a. Direktè a vini, li prezante n klas filo a k ap travay toujou. Direktè Claude mennen nou nan sal enfòmatik la kote nou fè entèvyou avè l. Li rakonte nou lise a fonde nan lane 2001, li gen 950 elèv. Daprè direktè a, lise a gen gwo non pou bèl rezilta li konn bay, sa ki lakòz anpil elèv lòt zòn sòti lwen pou vin ladan l. Men, li denonse move materyo yo itilize pou konstriksyon lise a e li bay 50 pousan kòm nòt satisfaksyon. Pou esplike nòt sa, direktè Claude pran egzanp 3 ti lise a ki leve pandan siklòn Matthew. Nan lokalite a, se sèl 3 ti lise a ki andomaje pandan siklòn nan, alòske menm ti kay ki parèt pa solid yo, anyen pa rive yo. An gwo, nou pa twò satisfè. Nou pa twò satisfè paske 1. Se konpayi Sekou sa, se li ki te konstwi lise a. Men kòm konpayi fini konpayi wè ke gon pakèt ti bid ke yo mete lè y ap kouvri lise a. W ap wè yon ti siklòn ki pase, yon katye ti kay tòl ki nan zòn nan, yon katye ti kay an bwa, li pa andomaje pyès nan yo. Sèl lise a y andomaje. Fè ke lè lapli tonbe, dlo rete, dlo rete chita, Glorie te chita la epi vin fè ke Lise a vin ap souse epi Lise a kòmanse ap degraba jan ou te wè Lise jan ou wè Lise a kounye a avan sa se pa konsa li te ye lè ou tap vin la ou pa tap anvi ale lè nap al jwe nan Lise a sa ou yo sèke a se pa avè se pa rès tè ou ret dèyè sa donk anpil tè ki ret dèyè toujou paske se yon pil tè ke yo te mande yon kantite de tè pou yo te ka vann nou pwojè a Li sèten si ke depite ki te la alepòk la ki se Rome Sperilus, li te angaje pou ke pou li te achte tè yo e moun yo te kolabore pou yo te vann tè yo nan zòn nan tou. Paske tout demach nou te fè pi pre bouk la pou nou te kab jwenn li, sa pa t osi fasil. Kantite tè yo te mande pou ke pou nou te genyen pou ke yo te ban nou pwojè a, Sa a pat ka, nou pat ka jwenn kantite a bò bouk la, fè ke se moun nan zòn nan ki te kolabore di yo di yap vann epi epi kounye a achte tout kantite tè yo ki fè jounen jodi a la nou ka nou ka gen li se sa la. Nou nou vini la, nou konstate dega yo e lise ap soufri, le fèt ke lise ap soufri, paran yo ap soufri tou. Paske paran yo nan sitiyasyon yo pa ka voye timoun yo deyò pou yo al lwe kay. Bon avèk chète, avèk bay dola sa, kote tout kay se an ameriken, fè ke vin gen yon to de demann ki vrèman elve, fè ke nou menm tou nou pa ka akeyi tout timoun yo nan lise a. Pou yo voye timoun yo nan kolèj yo sa pa fasil. Paske avèk chète lavi a, kolèj yo yon ti pe chè. Paran yo pa gen mwayen, or se la ou vle voye tout timoun. Or nou nou paka nou paka resevwa tout timoun paske lè timoun nan vin la li pa janm jwenn kou. Se nou kap kap kap kap nan pwoblèm. Fè ke nou redwi sal yo, kantite yo mande pou nou te met nan sal yo nou paka nou paka fè konsa. Fè ke kounye a nou oblije fon mwayen pou ke timoun yo kapab jwenn kou. Nou mande nou nou mande a leta ayisyen pou yo panse a Lycée Pilate 1. Nou sot di w ke nou pa gen yon grenn yonn nan ti pèsonèl yo pa nome. Pwofesè yo pa pa nome, m pa gon e depi lise a te fèt nou fèk ap desann la yo te pote e on senkantèn ban yo te pot ban nou men yo pa janm pot anyen pou nou ankò non. Yo pa pot biwo, yo pa pot absoliman ryen. Ou pa santi w la non? Sa vle di ke yo lage lise a la E se nan, se konsa map, nap mande pou yo ta vo, pou yo ta vo, pou yo ta fon leve tèt pou yo gade Lise Pilat ki nan yon sitiyasyon kap desèvi yon pati nan Latibonit e kap desèvi yon pati tou nan Plezans. Paske nou fè limit avèk Plezans, sa vle di e wap wè ke gon pakèt ti moun ki, ki nan zòn nan ki vini lekòl la. E menm Obòy gon pakèt ti moun la ki sot Obòy paske nan kò nou nan zòn limitròf ki sot Ti Bouk Obòy se la yo vini Paske yo toujou ap tande pale de lise de pilat, kòman lise de pilat rete yonn nan lise ki toujou ap bay rezilta an tèm, ou konprann? Sa vle di ke w ap wè pif, yo prèsk, yo pa vle rete nan lise Tibouk, ou ap wè yo desann la. E menm, menm nan Filon, alò pou, pou pakèt la, ou pa janm di w la non, yo vin lwe kay nan zòn nan, nan tout zòn yo ap mande lwe kay. M ta mande a leta pou omwen li panse a nou nan yon pi brèf delè, n ap ka fè entèvansyon pou ke pou nou wè si n te kavap, etire lise a kote ye a, Pou mwen nou gen yon lise lise ke staff la reve a, pase kote n ta nou reve rive avè la, avèk pwoblèm yo nou poko ka rive avè la. Se avèk tout efò ke nou fè ki fè ke wè nou nou n ap goumen pou nou kenbe lise a nou standa. Men jiska prezan e n ap mande ke n ap mande leta panse a lise pilat pou nou wè omwen si si pita pèp la te ka ale lekòl. Si nou te ka pran plis timoun paske demand yo twòp. Poutan leta te siyen yon kontra gre a gre ak konpayi Tyco sa pou 49 milyon 485 mil 885 goud pou konstriksyon lise Pilat la. Leta dekese 48 milyon 778 mil 298 goud 54 pou yon lise ki mal konstwi. Sansè lise a, Isaac Alisma, tou pwofite prezans nou pou fè vwa l rive pi lwen. Li di otorite nan leta yo se wòch nan dlo. Yo pa bay lise pwovens yo okenn enpòtans. Daprè li, se tout tan direktè a ak li nan tanpri souple pou pwofesè fizik, filozofi ak jewoloji vin travay pandan lise a antre nan nouvo segondè. Li atire atansyon nou tou sou move kondisyon wout ki mennen nan lise a epi lefèt ke lise a pa gen kouran pou fè aparèy yo mache. De gadyen lise yo tou, Israël Edouard a Alcéus Orphelin, eksplike yo pa janm touche depi 7 lane. Yo mande pou otorite yo vire gade yo paske gadyen yo enpòtan nan fonksyonman lise yo tou. Nou kite lise a, pran wout Gonayiv pou n pase nwit lan pou n ka pi pre Ans Wouj. Enfòmasyon nou genyen fè n konnen wout la malouk anpil.